Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou pote ba ou yon nouvèl emisyon misyonè wi misyonè dabò tèm sa yo toujou itilize l nan legliz men nan politik nan diplomasi yo itilize tèm sa anpil E si m ta poze nou yon kestyon pou m di nou, ekoute, ki peyi ki gen plis misyonè nan peyi Dayiti depi lè Ayiti gen relasyon bilateral peyi ak peyi, ebyen n ap di m tou senpleman ke se Lèzetazini. Dènye misyonè nou te gen la, se Daniel Foot. Misye vin ann Ayiti pou te kapab pale ansanm avèk yon seri de dirijan politik, pèmèt ke peyi sa a li jwenn ray stabilite. Men ekoute, Daniel Foot vini, Apre anpil chita pale, Daniel Foot demisyone. Daniel Foot di ke menm nèg kap fè politik isit, se gang yo ye, se asasen, se kriminèl yo ye paske nèg sa yo pa wè enterè pèp. E li di ke Etazini ki se youn nan peyi ki bò kote nou la a, ki ta dwe ba nou sipò li, men se travay lap travay pou l kraze nou nèt. Li pran egzanp fason otorite federal yo t ap repouse Ayisyen yo nan fwontyè amerikano-meksikèn. Se te sèl grenn moun ki te pale dò. Bon! Ameriken pral fon jan la pou kapab redore blazon ni paske apre Daniel Foot fin di tout pawòl sa yo, ebyen fòk yo redrese labar. Genyen 2 nouvo moun Yo voye la de misyonè. Se pa nèg k ap vin preche levanjil non, lè m di misyonè la. Nèg sa yo, yo pral chita pale avèk lè Youri, lè Lanbè, lè Andre Michèl, lè Nenel Kasi, poukwa pa Babekyou. Bon brèf, je blague la men se pa vrè. Antouka, mesye sa yo pral chita pale avèk nèg politik yo pou wè nan ki mezi pou kapab mete peyi sa a, sou ray pou peyi sa pran ti souf men nou konnen dan la reyalite se pa vre paske misyon ameriken se kraze ti peyi yo yo ka petèt bay yon ti souf pou 2 3 jou sa nou dwe konprann se ke peyi sa tout otan ayisyen pa deside mete tèt yo ansanm pou di nap fèl vanse ebyen. nou nan dlo. De moun sa yo, gen youn ki rele Brian Nichols. Lòt la rele Juan Sebastian Gonzalez. Kiyès mesye sa yo ye? Ann al wè. Brian Nichols te asime fonksyon Sekretè Deta Adjwen aux Affaires des Amériques nan dat 15 septanm 2021. Li te egzèse wòl Anbasadè Etazini nan peyi Zimbabwe de 2018 a 2021. Li batay an favè demokrasi. eta de dwa ak dwa moun nan peyi Zimbabwe epi tou jere sa n ta kapab rele anpil kriz imanitè. Kriz imanitè miltidimansyonèl nou ta kapab site ki genyen ladan li kòripsyon, chanjman klimatik, pandemi kovid 19. Oparavan sekretè adjwen Nichols lan te anbasadè Etazini nan Pewou 2014 a 2017. Li mete an èvre anpil estrateji kont ekstraksyon ilegal dò, eksplwatasyon forestyè ilegal, trafik espès sovaj ak degradasyon anviwònman. Li fasilite komès ak envestisman ameriken nan peyi Pewou, sa ki pèmèt yon ogmantasyon vant agrikòl a plis pase yon milya dola chak ane. E li defann dwa envestisè ameriken yo pandan li kreye Li sipèvize ansanm pwogram ki gen awè ak dwa, batay kont stipefyan, epitou kesyon miltilateral ki jere pa biwo sila. De 2007 a 2010, li te chèf misyon adjwen nan anbasad peyi Etazini nan Kolonbi, kote li jere aktivite diplomatik chak jou Etazini avèk peyi Kolonbi e notaman bidjè èd anyèl pou plis pase 500 milyon dola. Nichols dirije Biwo Afè ak Karayib epitou li kwòdone nan sans sa a politik Etazini pou 14 peyi nan Karayib la sòti 2004 a 2007. Avan sa, li te konseye politik nan peyi Endonezi. e li te nan pòs nan peyi Meksik ak Salvadò pandan tranzisyon demokratik yo. Li kòmanse karyè li nan kò diplomatik antanke ajan konsilè nan peyi Pewou nan lane 1989. Orijinè zòn Pwovidans, nan eta Rhode Island, Sekretè Adjwen Nichols ranpòte 24 pri pandan karyè diplomatik li. Pami yo gen 2 pri prezidansyèl pou sèvis, Meritoire ak Pri Chal Kòb Jinyòr 2016 pou inisyativ ak siksè nan devlopman komès. Bon! Misye gen yon bèl biyografi. Misye chaje bagay nan palmarès li, men se pa sèl moun ki te gen pil bagay sa yo nan palmarès yo ki echwe nan peyi Dayiti. Pa bliye m toujou di nou, le mot échec ça n'existe pas pour les États-Unis. Préférons dire que se pa sèl nèg ki gen tout bagay sa yo nan karyè l ki vin kontribye a jete peyi sa nan enstabilite. Brèf, banm al wè fich teknik Juan Sebastian Gonzalez paske nèg yo se yon match yo vin jwe nan peyi Dayiti. Juan Sebastian Gonzalez li nome nan dat 20 janvye 2021 nan pòs asistan spesyal bò kote prezidan Etazini an e nan Konsèy Nasyonal Sekirite pou Amerik la. Avan li entegre administrasyon an, Mesye Gonzalez travay sou tranzisyon prezidansyèl Biden-Harris antan k adjwen ak nominasyon epitou sekirite nasyonal antan ke ko-prezidan gwoup travay sou politik etranjè pou Amerik la nan kanpay Biden-Harris 2020 an e li reprezante Kanpay Biden nan mitan gwoup travay Biden-Sanders sou imigrasyon. De 2017 a 2020, li te Senior Fellow nan Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement epitou li nome an 2017 pa bò kote Senatè Chuck Schumer pou kapab syeje etan ke komisè nan Komisyon Bi-Partiit Kongrè a sou Dwòg pou Amerik la. Pandan administrasyon Obama-Biden, Mesye Gonzalez te Sou-Sekretè Deta Adjwen Afè Amerik alatèt aksyon diplomatik peyi Etazini ann Amerik Santral e nan Karayib la. De 2013 a 2015, li te konseye spesyal Vis-Prezidan Joe Biden e akonpanye li pandan 7 vizit nan Amerik Latin nan. Li kowòdone lansman dyalòg ekonomik wo nivo peyi Etazini, Inisyativ pou Sekirite Enèjetik Karayib la, epitou Alyans pou Pwosperite nan Triyang Nò Amerik Santral la. Mesye González se te tou direktè Konsèy Sekirite Nasyonal pou Afè Amerik sòti 2011 pou rive 2013. Avan sèvis li nan Mezon Blanch, Mesye Gonzalez okipe plizyè pòs nan Biwo Afè Amerik Depatman Deta, notamman chèf kabinè Sekretè Deta Adjwen Arturo Valenzuela. De 2001 a 2004, li sèvi kòm volontè nan estrikti sa a ki rele Peace Corps nan. Huehuetenango, nan Gwatemala. Mesye Gonzalez genyen yon metriz nan Edmond A. Wallace School of Foreign Service nan Inivèsite Georgetown. Li se tou orijinè Cartagène nan Kolonbi e li marye ak Sarah Ashley Platts. Nèg yo gen bagay wi! Nèg yo gen anpil bagay nan palmarès yo. Emisyon an genlè ap long wi. Kounya la a, An nou tande ki sa mesye sa yo genyen nan dyakout yo pou peyi Dayiti puiske jodi a la yo te prezante yon konferans pou laprès nan anbasad peyi Lèzetazini an Ayiti. Bonjour, it's a great pleasure to be with you today. The visit that we've undertaken to Haiti, its main goal is to support a Haitian-led solution to the problems and challenges that Haiti faces today. As the ambassador said, we met with a broad cross section of society to advance that goal. C'est pour moi un grand plaisir d'être euh, avec vous ici aujourd'hui. Donc l'objectif de notre mission, c'est de supporter une solution haïtienne, une solution prise par les Haïtiens. Et comme l'a dit l'ambassadeur Sisson, nous avons rencontré une grande frange de représentants de la société haïtienne legal ways to migrate. Donc nous avons souligné le fait que les Haïtiens ont besoin de moyens sûrs et légaux afin de migrer. Mais la migration illégale met la vie des gens en danger et nous devons coopérer pour empêcher cela. um, all of us saw the images of the treatment of Haitians uh, at our border. And uh, I want to say that, uh, that it was an injustice, that it was wrong, and I want to apologize to the people of Haiti. Uh, that is um, that is not how our border officials or the Department of Homeland Security et je veux préciser que ce n'est pas, ces gens n'ont pas reçu d'ordre du département de la sécurité intérieure. Et le secrétaire à la sécurité intérieure, une fois avoir vu ces images, donc a présenté ses excuses et a donné des directives pour que ça soit rectifié. The proud people of Haiti and any migrant deserves to be treated with dignity. Donc, les migrants venant d'Haïti et tous les migrants doivent être traités avec dignité. There is, uh, since September 9th, 30,000 Haitian migrants have arrived at uh, the Del Rio area of the border of the United States. Donc, depuis le 9 septembre, 30 000 Haïtiens sont arrivés à la frontière. Uh, that is a, a public health uh, emergency. And it is something that, notwithstanding the images of what you're seeing, uh, that the United States is working with Mexico and our partners in the region to advance an immigration system that not just in uses enforcement, but that also establishes legal pathways and invests in the root causes of migrations Euh, vous aviez dit que les États-Unis ne vont pas supporter un perdant ou un gagnant. Est-ce que cela a rapport avec euh, les deux accords, l'accord de Montana et l'accord du Premier ministre Ariel Henry Est-ce que cela voudrait dire que vous n'êtes pas en train de tricher en faveur de l'un ou de l'autre Deuxième question, Euh, vous supportez la police nationale d'Haïti, vous coopérez avec Haïti en termes de sécurité. Mais jusqu'à présent, Mais l'un des points que nous avons retenu, c'est que tous ceux qui ont signé les trois accords sont, ont accepté de se mettre ensemble Et ils, vont voir de quelle mesure ils peuvent s'entendre sur une seule vision. Diskou Brian Nichols ansanm avèk Juan Sebastian Gonzalez N ap raple ke Brian Nichols se sekretè deta adjwen afè amerik Biwo dèzafè dèzamerik epi tou Juan Sebastian se asistan spesyal bò kote prezidan direktè prensipal nan NSC pou amerik la. Yè te genyen anpil moun ki te ale devan anbasad peyi Etazini pou kapab denonse enjerans peyi Etazini, pou di Etazini ekoute, nou konprann politik ou a pa rapò ak Ayiti, ou la, w ap pyetine ti peyi sila a, w ap refoule nou sou fwontyè la, w ap gade nou mal, nou di non. An nou swiv repòtaj sila a avèk konfrè nou yo nan Telescoop. Gen fout denonse atravè lèt ke li ekri an, lè l denonse politik kriminèl ke Meriken ap tabli isi a, atravè Sison kòm malfektèz kriminèl, atravè Lalim kòm lòt dezyèm malfektèz kriminèl ki gen peyi a nan kou. Nou vin la pou n di yo 1. Konpòtman rasis ke yo gen parapò a konpatriyòt nou yo, nou di yo nou konprann sa e nou vin denonse konpòtman rasis. merite pa rapò a refijye ayisyen yo. 2. Nou vin denonse enjerans meriken bò isit kote se yo ki chwazi ki moun ki pou chèf polis, ki moun ki pou prezidan, ki moun ki premye minis. Nou wè ke yo chwazi Ariel, yon zonbi ki pa ka leve lavwa lòske y ap mache sou dwa pèp ayisyen an. Nou wè ke yo. Lap lap lanse ayisyen sou cheval misye fèmen bouch li li pa di anyen paske se patwon l meriken ki mete l la se premye sitin ki fèt la devan anbasad meriken lap gen sitin devan tout anbasad e kò gwoup yo le 15 oktòb nap devan vini pou nal pale ak lalin kòm dezyèm malfetèz entènasyonal nou la pou n denonse e konpòtman rasis ameriken. Denonse enjerans dominasyon meriken ki fè peyi a tounen tè. Nou la nou la pou n denonse plan kriminèl Abinader Clinton. Nou la pou n di yo ke anvwaye, 2 anvwaye yo voye yo la a, si yo ale nan lojik fout la dakò, men si yo ale nan lojik sisonn lalim, n ap di yo fout yo deyò. Jou jodi a nou anba yon dominasyon, fò nou di nou p ap aksepte l pou nou reziste, pou nou goumen pa tou lè mwayen. Paske nou twò sal, nou twò lèd pa rapò a soufrans nou, pa rapò a mizè yo mete nou. Èske w sonje Savannah, Lèzetazini? Èske w sonje Kiba? Èske w sonje batay nou te ede w? Enbyen jodi a, nou di w, nou granmoun tèt nou, kite n deside pou pwòp tèt nou. Pa bay plis zam nan katye popilè yo, paske Nou gen anbago zam depi konbyen de tan lakay nou, epi nou wè zam tounen dyondyon, zam tounen diri, zam tounen grenn pwa nan tout katye popilè yo. Se dapre nou vin la nou di non. Nou pa dakò avèk sa Etazini ap fè nou an, nou di aba Etazini, viv Lawousi. Nou konnen Lawousi se devlòpman l vle, Etazini se san moun li souse. Emisyon an te vrèman long, men Il faut en parler de tout ça paske se evidan 2 moun sa yo vin nan peyi a fòn te konnen biografi yo. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!